Ok. Rien de rien d'étonnant. Le Premier ministre, non seulement n'a pas répondu aux deux invitations des 4 et 11 mars, je dis encore, très certainement, il n'a pas répondre à l'invitation. Il a déjà deux heures. Nou pran acte de konpòteman premye minis nou e nou felisite l pou jan l ap byen travay, nou felisite li pou Matisan jounen jodi a ki pa gen pwoblèm sekirite, nou felisite li pou grèv ki pa gen ankenn kote. Nou felisite li pou gaz pou l kontinye monte. Nou felisite li pou tout bon travay ke mwen jounen jodi a l ap reyalize nan peyi a. Pou mwen menm, tout bagay wale byen. Pa gen oken pwoblèm. Le premye minis a lui sèl e byen sur sè zami lè pli pwòch o nivo de lakò di 11 septanm e ki sipòt gwoso modo sa ke nou te ka rele tout travay premye minis lan nou di li bravo le sena fidèl a pozisyon ni kwè ke pa gen lòt isi la sèl vwa sur la sèl vwa rezonab se la vwa di dyalòg pou nou kapab lejitime tout aksyon kap antropran e pou reafirme l'autorite de l'Etat dans des circonstances assez particulières. Et euh, nous à continuer à recevoir demain le secteur vaudou. Nous allons rencontrer l'ATI demain, tout comme nous allons rencontrer d'autres membres de ce secteur. nous nous attendons très certainement à recevoir d'autres acteurs euh, aujourd'hui que nous autres, au niveau du Sénat, nous avons jugé bon de décommander par euh, souci de assurer de la bonne disposition du Premier ministre Ariel Henry, mèm de facto, et qui continue à liquider les affaires courantes. D'aucuns disent, Kòm nou di ke Premye Minis lan se afè kourant l'ap likide, e sa k fè l pa vini? Se byen. Se lafè kourant. Apatidiman ke w gen byen w nan men yon nèg l'ap dirije, jodi a pèp ayisyen an gen byen yo nan men m. M'ap dirije kòm senatè paske m resevwa yon sanksyon du pèp. pou m vin isi a kòm senatè. Le premye minis gen byen pèp ayisyen an nan men l ke l ap dirije. Avni chak grenn ayisyen jodi a rete nan men premye minis Ariel Henry. Chak grenn moun ki mouri, chak grenn moun ki jounen jodi a nan mizè atwòs san espwa pou demen, Chak grenn moun ki jounen jodi a yo kidnape e ke l oblije vann tout sa ke l te reyalize pandan dèzane pou l kapab peye kidnaping. Chak ti bebe tankou de ti bebe ki mouri pou oksijèn nan lopital jeneral yo. Chak peyizan ki jounen jodi a pa ka jwenn angrè ke yo te konn achte a mil goud la, y ap achte l a ui mil goud. Chak peyizan ki jounen jodi a madan sara ki pa ka rantre sou Pòtoprens paske Kafou gen pwoblèm, Gresye gen pwoblèm, Matisan gen pwoblèm, Kanaran gen pwoblèm, Kwadèboukè gen pwoblèm, y ap vire je yo, y ap gade Premye Minis Ariel Henry e y a mande li de ki prevyen. Premye Minis Ariel Henry, byen sur, avèk tout antouraj li. Se sou mo sa a. ke mwen ap kite nou e m espere ke petèt ke pèp ayisyen an a pran akt e kanta nou menm n ap ankouraje tout moun ki gen akò yo, tout moun ki pase isi yo pou ke chita pale antre yo a li kapab lanse e fèt o pli vit pou yo jwenn yo menm yon fòmil konsansyèl antre yo e konsa ya jije de bòn e Pierre la vle separe nasyon an li kontinye ap preche dyalòg e eske se pa pwoblèm ensekirite tou ki fè premye minis lan pa antre ou menm tou antanke prezidan sena e ki enpak pwoblèm matisan genyen sou depatman ke wap dirije a e kòman ou menm ou travay ansanm avèk polis nasyonal dayiti pou pèmèt aske yo kapab mete bandi sa yo òdepradè. Travay avèk polis nasyonal. te gen yon komisyon senatoryal la ki t al rankontre wo eta majò lapolis la. Men se pa avèk polis nasyonal la, se pa polis nasyonal la ki defini plan estratejik la. Se le CSPN. Le CSPN, sè le premye minis li menm ki è chèf di CSPN. Jounen jodi a, pwoblèm Matisan, premye minis lan te di nan 1 mwa l ap rezoud sa. Se li menm ki te priyorite l. Paske tout Pòtoprens bon, Tout kwadèboukè kòrèk, kounye a priyorite li se Matisan. Jounen jodi a, epou Premye Minis lan di a pèp ayisyen an, èske pwoblèm Matisan an rezoud? E lè sa a kounye a n ap konnen lè kondisyon de sekirite pou depatman kote m sòti a mwen menm e rès depateman ki anba yo, ki jounen jodi a bloke, kote y ap peye on biyè davyon 250 dola, o pwen ou nou avon pu konstate ke te gen on vag manifestasyon ki t ap fèt nan Sid pou yo bloke ayewopò w la pou vòl pa fèt sou li paske purman e senpleman pou yo di e ke moun ki gen kòb kapab peye yon biyè davyon e menm sa k genyen an pa kapab kontinye sipòte frè a dou gon nesesite pou ke otorite leta retabli pou pèmèt gon lib sikilasyon du nò o sid de lès a lwès anndan peyi a. Premye Minis pale de dyalòg? Mwen espas dyalòg la la pa gen pi gwo espas dyalòg. kote tout moun nèt ki gen akò, tout sa k pa gen akò, lidè politik, moun nan sektè prive, moun nan legliz, moun nan sosyete sivil, yo tout reyini la a. Yo tout di yo pou chita pale a, yo pou konsansis la. Gen yon sèl moun, yon sèl e inik moun ki konpòte l an belijeran epi ki di li menm Li pap chita pale avèk pèsonn moun, tout moun se vin anba parapli. Men, map di yon bagay, pèp ayisyen an son bonm atomik, ou pa konn ki lè lap eksploze. A bon antandè, salut.